Sòm 4, 9 Mwen moute kabann mwen ak kè poze, kou m kouche, dòmi pran m. Senyè, se ou menm sèl ki p ap janm kite anyen rive m. Sòm 3, 5 a 6. Mwen kouche, mwen dòmi, mwen leve an byen, paske Senyè a ap soutni mwen. Mwen pa pè tout kantite moun sa yo ki sènen m toupatou. Jòb 11, 19 Lè w ap dòmi, pèsòn pap deranje w. Anpil moun va vin achte figi w. Sòm 91, 5, 6 Ou pa bezwen pè bagay k ap fè moun pè lannwit, ni kè ou pa bezwen kase pou malè ki ka rive ou lajounen. Ou pa bezwen pè move maladi k ap tonbe sou moun nan mitan lannwit, ni epidemi k ap touye moun gwo midi. Jeremi 31, 26 Lè sa a, pèp la va di, M al dòmi. Lè m leve, mwen wè dòmi an te bon pou mwen. Levitik 26, 6 M a mete kè poze nan peyi a, m a kouche dòmi san kè sote. Map fè tout bèt mawon disparèt nan peyi a. Moun pap vin fè nou lagè ankò. Sòm 7, sèt Sanble tout nasyon yo bò kote ou, rete nan syèl la, gouvènen yo tout. Sòm 35, 1, 3 Senyè atake moun ki pa vle wè m yo, goumen ak moun k ap fè m lagè yo. Pran zam ou sèvi pou pare kou a, leve non, vin pote m sekou. Pran frenn ou, pran rach ou, Atake moun k ap pousuiv mwen yo, fè m konnen se ou menm k ap delivre m. Sòm 46, 2, 3 Se poutèt sa, nou te mèt wè tè a ap tranble, nou te mèt wè mòn yo ap chavire e tonbe nan mitan lanmè, nou pa bezwen pè anyen. Mwen ta renmen pase tout lavi m lakay ou Mwen ta renmen rete kache anba zèl ou Sòm 62, 2 Se li menm ase k ap pwoteje m K ap delivre m Se li ki tout defans mwen Li p ap janm kite anyen rive m. Sòm 89, 22, 23 Lènmi l yo pap ka mete men sou li, mechan yo pap ka mete pye sou kou li. M ap kraze tout moun ki pa vle wè l yo, m ap touye moun ki rayi l yo. Sòm 91, 1, 2. Moun ki chache pwoteksyon bò kote Bondye ki anwo nan syèl la, moun ki rete kache anba zèl Bondye ki gen tout pouvwa, ka di Senyè a, Se ou ki tout defans mwen, se ou ki tout pwoteksyon mwen. Ou se Bondye mwen, se nan ou mwen mete tout konfyans mwen. Sòm 118, 6 Senyè ya pou mwen, mwen pa pè anyen, kisa moun ka fè m? Sòm 121, 3 Li p ap kite pye ou chape, moun k ap veye sou ou a p ap janm dòmi. Sòm 121, 4 a 6 Moun k ap veye sou pèp Izrayèl la p ap kabicha, li p ap dòmi. Se Senyè a k ap veye sou ou, l ap kanpe bò dwat ou tankou lonbray ou. Se li ki tout pwoteksyon ou, lajounen solèy la p ap fè ou anyen, lannuit lalin la p ap fè ou anyen. Pwovèb 3, 24 Lè ou pral kouche, ou pap pè anyen, lè wa fin lonje kò ou, wap dòmi nèt ale. Pwovèb 18, 10 Senyè ya se yon gwo ranpa byen solid, se la moun kap mache dwat yo kouri al chache pwoteksyon. Ezayi 8, 10 Nou mèt fè plan nou, men sa pap mache. Nou mèt pale jan nou vle, men sa pap sèvi nou anyen, paske nou menm patizan Bondye yo, se Bondye ki avèk nou. Ezayi 54, 17 Men tout zam y ap fè sèvi kont ou yo pap fè ou anyen. Ou ap gen repons nan bouch ou pou tout moun ki va akize ou nan tribinal. Se sa m ap fè pou tout sèvitè m yo, se mwen k ap defann koz yo, se Senyè a menm ki di sa. Jeremi premye, 19 Yo tout pral leve dèyè ou, men yo p ap ka fè ou anyen, paske m ap kanpe la avèk ou pou m delivre ou. Se mwen menm menm, Senyè sèl Mèt la, ki di sa. Ebre 13, 6 Konsa, nou kapab di avèk konfyans, Se Bondye k ap vin ede mwen, mwen pa pè anyen. Ki sa moun ka fè mwen? Matye 10, 29 a 31 Èske yo pa vann ti zwazo de pou sen kòb? Malgre sa, pa gen yon sèl ki tonbe atè san Papa nou pa konnen. Pou nou menm menm, Ata grenn cheve nan tèt nou yo tout konte. Se sa k fè, nou pa bezwen pè menm, nou vo plis pase anpil ti zwazo. Lik 10, 19 Mwen ban nou pouvwa pou nou mache sou sèpan ak. Skonpyon, pou nou kraze tout pouvwa Satan anba pye nou, pou anyen pa kapab fè nou mal. Lik 21, 18, 19 Men, pa yon grenn cheve nan tèt nou p ap pèdi. Kenbe fèm, se konsa n a sove lavi nou. Women 8, 31. Kisa na di ankò sou pwen sa? Si Bondye pou nou, kilès ki ka kont nou?